Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou wè kòman m kòmanse emisyon an mete yon ti bo sou fèy bèk mwen Haïti chérie fèm santiw kontan wè matin antouka otorite yo kontan wè matin anpil ayisyen kontan wè matin matin Moïse ki li menm antre jounen jodi a depi laprè midi du 7 je kwa ou le landmen ebyen martin Moïse Li deplase ale Miami pou kapab al pran swen sou kabann lopital. Nou konnen kisa ki te pase dans la matinee du 7 juillet 2021, son mari asasine, li menm li resevwa plizyè bal, ebyen, ka li a te nesesite yon entèvansyon durjans, vwala poukwa yo te oblije mete li nan avyon ale avèk li lopital. A lopital, bon, gen enfòmasyon ki fè kwè li te pale, men gen moun ki vini. Avèk prèv pou di ke Martine n'a rien dit. E jan m'ap gade la a, moun sa m'ap gade la a, li pa yon moun ki te pale. Kisa n kapab remake nan videyo a? Martine vini pou l al nan antèman mari l. Nou pral analize yon videyo de 47 segond. Avyon an parèt, li desann sou tarmak ayewopò Tousen Louvèti. Martine Moïse desann Matin Moise konte anviwon 4 a 5 mach. Men gen yon moun k ap tann li ki se premye minis Claude Joseph. Lè li fin pase nan pòtyè avyon an, gen yon sekirite sou la men dwat, gen youn sou la men gòch, gen youn ki sanse prèske anfas li. Martine Moise genyen yon jile par bal sou li. Martine Moise mete yon kach ne nwa nan vizaj li. Martine Moise gen yon bra ki bande e tou sa Martine Moise ap fè kounya se avèk men gòch. Tande byen wi, fòk nou analize tout ti detay yo. M ap gade pou m wè, Martine Moise premye moun li bay lamen lè l desann avyon an se Claude Joseph. Claude Joseph e Martine Moise a distans yo bay lamen e Martine Moise souke men. Claude Joseph se kòmsi son moun kap bay yon lòt moun kouraj e Claude Joseph ki konnen ke se yon moun ki toujou malad li pa fè twòp efò men li just kite premyè dam nan souke menl se juste pou di je suis encore là mwen vivan dezyèm moun ki pral resevwa yon lanmen konsa de Martine Moïse pa bliyem di nou se a men gòch ebyen se le ministre de la justice et de la sécurité publique Rockfeller Vincent. Apre sa, genyen yon jès ki fèt, ou ta kapab di se yon akolad ki pral fèt. Premye minis la mete men dwat li sou epòl goch Martine Moïse, epi Martine Moïse di li yon ti pawòl de kèlke segond nan zòrèy. Pèsòn moun pa kapab konnen kisa yo di a. Apre sa pral gen yon twazyèm pèsonalite kap vini. Se dekripte nap dekripte pou ou. Twazyèm pèsonalite a se mesye Léon Charles. Donk Léon Charles li menm resevwa lanmen an tou epi Martine Moïse moutre ke li la. Bon, apre sa Martine Moïse pral moute nan yon machin vit tente, yon machin blende. Pa bliye m di nou, premyè dam nan koupe cheve l. Men nan 2 sekirite ki te kanpe bò pòt avyon an, genyen blan ok, genyen blan ki ap bay Martine sekirite pou kouwè l ye la. Martine Moïse ki vin nan fineray mari li. Martine Moïse pral pran direksyon machin nan. E la a, n ap gade pou n wè, genyen kèlke pa premye minis lan fè pou kapab akonpanye Martine pou al mete li nan machin nan. Gade byen wi, men si w ap swiv byen w ap wè. Nan de sekirite blan yo, gon sekirite ki parèt. Ou pral di misye genlè pa konnen Claude Joseph, paske si w ap gade sou videyo a byen w ap wè blan an kenbe pòt la, li eskive m ta kapab di PM Claude Joseph, epi li pouse pòt la. Se pa pouse l pouse l non m di. Li fon ti, se kòmsi l ap di Claude ranje kò w, epi sa ki enpòtan pou kwè li la se Martine Moise, se pa PM Claude. Donk apre sa, tout è fini. Pa gen anyen ankò nou ta kapab li sou videyo a. Donk, e tout moun di Martine bon retou. E la, Martine ki pral nan funeray. Fò n di ke sou videyo n tap gade a, Martine fè anpil efò pou dlo pa sòti nan je l nan ayewopò la. Men nan funeray la, pap kapab kenbe. Paske Anplis ke mariw mouri, li mouri devanw, ou wè tou sak te pase. Bon, nou menm se konsa nou ye, nou toujou ap analize, nou toujou ba ou aktyalite a jann ye a. Vwala poukwa on nous appelle RL Prod. La chaîne du moment. Merci. Alò, nou pral fèmen dezyèm pati a avèk yon videyo. Yon videyo kote ke gen yon sèvant de Dye ki te anonse 3 jou fè nwa. Ebyen, gen yon lòt sèvant, sè Laura m kwè. Ebyen Sè Laura di ke koze 3 jou a pap gin. Eske finalman gon polemik pou 3 jou fè nwa? Sè Laura di li menm sa Bondye te dil la l pat dil kesyon 3 jou fè nwa. Alò se yon lòt sèvant li menm nan revelasyon ki wè genyen 3 jou fè nwa. Sonje ke m te eksplike nou. Kòman 3 jou fè nwa l kapab manifeste? Se pa paske pral gen 3 jou fè nwa vre, men kapab gen 3 jou kote peyi a ap nan gwo difikilte. Ebyen, sè a pale yon lòt fwa, ann tande ki sa l di paske li menm li di ke gen anpil lòt bagay Bondye voye l di sou latè e peyi sa a genlè s on fanm k ap dirije l pou l bon. Ann tande e gade alafwa. Mwen salye tout popilasyon kapwaz la nan non Jezi ki vivan nan syèl la. Mwen salye dyaspora a, mwen salye etranje yo. Mwen salye Ayiti antyèman. Mwen salye tout moun kap bat pou yo jwenn e wè glwa Bondye nan non Jezi ki vivan nan syèl la. Nan lè sa a m pa konnen kilè l ye li ka prèske midi. Jodi a ki se m kwè 14 oubyen 15 jiyè 2021 mwen jis ap fè yon ti pale bon yon bon zanmi ki kontre m la frè Samuel nan zòn frè Samuel Laguerre nan zòn Vaudreuil bon bèl atay li vrèman li bon mwen m pat m te ap desann machin nan li di m yo sa se sè Laura e li chwazi pou l fè m fè yon ti pale m pral genyen pou m monte sou medya m gen yon dènye mesaj ki trèzenpò e pa dènye non men li. spesyal pou Ayiti ke m pral pote e sou medya e ke Bondye ap planifye jou an pou ke mwen kapab pote l men m poko alò li vle fè m fon ti pale a pèp la e lap voye l e map di nou ti bagay ki trè enpòtan e premye bagay map di mwen salye sentespri. Wi mwen salye gran Architecte de l'univers lan, mwen salye Jezi de Nazareth ki te avèk mwen, ki pa kite m wont e janm te di an m te pran lavi m sèvi m temwen, m te jure sou lavi m, m te di ke si otorite leta a li pa mouri mwen prè pou mwen mouri nan plas li paske Bondye pa konn bay manti paske M ap sèvi l ann espri an verite, e sou yon mwa, 7 jen, 7 jiyè, li pa kite m wont, dènye mesaj ke m pote a, li pa kite m wont e li aji, mwen beni non l pou sa, m loure non l. Jis avan ke m al gen pou m monte sou medi a, kote m pral gen pou mwen di kiyès fanm ki pral gen pou dirije peyi an, paske mwa dènyè lan nan jen an, mwen pa te di kiyès, paske Bondye pa t ko ban m lòd pou m di kiyès, men kounye a Bondye pral ban m lòd pou m di kiyès. Epi, mwen pral gen pou mwen di ki jan peyi an pral dirije e ki jan tout bagay pral chanje, sa ki gen pou soti, sa k ap soti e sa k ap rete, e ki jan refòm nan pral fèt, e kouman Ayiti, nouvèl Ayiti an pral ye. Epi answit, m ap gen pou m devwale ki tout fo pwofèt yo ak. Fo kris yo, e moun, fo pwofèt vle di moun kap di Bondye voye yo, e ke Bondye pa janm voye yo vrèman, yap pran non Bondye pou granmèsi yap blasfeme non Bondye, Senyè a dim poum devwale non tout fo, alò mpap ka devwale tout nèt, men gwo yo, gwo yo, gwo chabrak yo, gran toryan yo, mpral devwale non yo, ki te pran non Bondye anven, epi mpral devwale non fo kris yo. Fo kris se tout moun ki pran plas. Jezi Kris, a di k'ap di yo, m'pral wa, m'pral gran prèt wayal, se mwen k'pral prezidan, ebyen tout moun sa yo Bondye e e sa ki di e se se se tankou tankou rèn yo ye majeste oubyen k'ap pale nan non Bondye epi manti e Bondye di'm pou'm denonse yo. kòm fo kris paske bib lan nan Matye 24 di lè Jezi kris pral vini pral gen anpil e fo pwofèt kap vini yap twonpe anpil moun avèk anpil fo kris e map gen poum denonse yo egzanp jodia map pwofite di youn gen yon madanm ki di Bondye te voyel pote mesaj bay plizyè moun e Jovenel Moïse li tale e yo e plizyè kote yo pat resevwal map diw sa yon pwofèt mon ami loske ou se pwofèt de Dye tout bon vre Dye diw ale se ale E pandan ou prale an, se li kap ba w ferveur si pou parèt pou moun wè w, si l pa ba w parèt pa parèt. Men depi l pral fè l apa di l ap fè, l ap fè kanmenm ke tout moun wè ke se li k bo paske Eli t ale kote Akab lè Eli t ap plede al kot Akab lè l ta pral nan batay lan Ak Jozafa, ebyen, li te, li te voye rele Jozafa, te mande l si pa gen okenn pwofèt ann Izrayèl, e li te di, Genyen. Li genyen, li rele tout pwofèt li yo, pwofèt Baal li yo, yo tout te di li mèt al nan batay la, l ap genyen. Men, Jozafa ki se yon òm de Dye, wa Bondye, li te di, Gade si pa gen yon lòt pwofèt Bondye. Li di, Gen youn, men l toujou ap di bagay mal de mwen. Jozafa di, Pa di sa, rele l. E lè yo te rele Eli, Eli, pwofèt Eli, pwofèt Eli te fè Jozafa, e, e, Akab konnen, Li pa dwe al nan batay lan. Kite solda yo li wè k lage a la bouchi tankou ti kabrit nan savann. I pi ti i e e pak pa voye yo al nan lagè a. Enben Akab pa t tande. Akab te di, Jozafa, m pa di w nonm sa pa janm di anyen ki bon de mwen. Enben Akab t al nan batay la. Epi, li menm te fè youn nan youn nan pwofèt li yo te menm bay Eli yon souflèt. Epi, Eli te di Akab konsa, Eli te di Akab konsa, Si m pa pwofèt vre, Jodi a ou prale nan batay la ou pap tounen e siw tounen konsa tout moun va wè ke m pa yn pwofèt nan, yon pwofèt se pa lè yon bagay fin fèt ou parèt se avan menm ke l fèt lè w se yon vrè pwofèt de Dye ou dil Bondye di w dil w al dil epi e pa ou kap fè non se Bondye kap fè Bondye aji alò moun nan ki di konsa a pral gen 3 3 jou fè nwa a se pa vre mwen voye di konsa pa gen ankenn 3 jou m e pa voye map pale mwen menm. Nan non Jezi ki vivan nan syèl map sèvi an, pa gen kenn 3 jou fè nwa ki pral gen an Ayiti. Yon jou fè nwa predi pou ke gen an Ayiti, paske nou se desandan Izrayèl, se lòske 5 malè ke map anonse an va fèt, ki se van tanpèt, tranblemandtè, dife, inondasyon, li ekri nan Ezayi 29 vèsè 5 a 8, enben pwofèt Amòz di, e li bay tranbleman e dlo, Li di, Lè sa a, jou sa a, yon gwo fènwa pral blayi sou tout tè lan, e konsa tè ap tranble, l ap monte, l ap gonfle tankou larivyè Nil nan peyi Lejip. Sa ekri nan Amòs 8, vèsè 7 a 14. Se va jou retou Jezi a menm, menm, menm, menm, ki ekri nan Lik 17, vèsè 26 a 37. Bagay sa yo poko ap rive. Bagay sa yo gen pou rive jis. Apre nouvèl Ayiti sa a, lòske Bondye fin rasanble tout pitit li yo, epi lè sa a, Ayiti pral inonde nèt, pou e tout mechan yo prale, se sèlman ti rès pèp Bondye an k ap rete pou Wayòm Bondye an kapab kanpe. Men pou kounye a, pa gen ankenn twa jou fènwa k ap vini, sèlman Bondye ap mete Ayiti tèt anba, ap gen anpil san k ap koule, m te. sa nan Ezekyèl 21, e depi vèsè 1 a 20, 27, ap gen anpil san k ap koule, ap gen anpil lòt chèf k ap tonbe, ap gen anpil nan pèp la k ap mouri, men afè twa jou fènwa a, p ap gen sa ditou, ditou. Si nou kwè, nou mèt suiv pou nou wè. Nou mèt suiv pou nou wè nan fen mwa la a si ap gen twa jou fènwa. P ap gen sa. Sèlman, piske gwo chabrak yo, Gran Toryan yo, gwo zotobre yo p ap dakò ke Kris retounen, spirityèlman, pou l vin pran pouvwa l nan men Satan, Alò Jezi Kris ap met peyi Ayiti tèt anba aprè lamò lan la paske li te fè mwen te fè yon revelasyon 19 20 jen 2019 yon moun te dim konsa lè manifestasyon on mwa lè lòk la nan peyi dayiti on mwa epi gen yon moun ki te dim konsa ke nan dòmi Jovenel ap demisyone mwen te dil non prezidan Jovenel pap demisyone se mouri lap mouri sou pouvwa a epi yon moun ap ranplasel Mwen te di mwen menm m ap rankontre l kanmenm. E, ebyen, 14 desanm 2019, mwen te rankontre l fas pou fas, nan lanmò madanm, manman madanm ni, e men 7 jiyè la li sot mouri, rete sèlman pou moun nan ranplase l. Mwen pral gen pou m bay non moun ke Bondye pral mete nan tèt peyi an pou libere Ayiti ak Jezi an, epi m pral di kijan peyi an fèt, men 3 jou fè nwa, e, ma, la sè Woz, mwen vrèman regrèt sa pou ou, tande pitit mwen, mwen vrèman regrèt sa pou ou. Si Jezi te rele w, ou pa t. Janm ale, se kou w tan wè Bondye ki voye yon moun ki vrèman ap sakrifye l, pu vie l pou Bondye, e Bondye pa kite lwen li parèt, e pou yon ap vin parèt, m regrèt sa pou ou li twò ta. Gen anpil lòt nan nan pwofèt yo ke m pral site non ki vin devni fo pwofèt se te moun Bondye yo te ye, se te Bondye ki te voye yo men vre, men lajan, richès du mond, ri sousi. Sousi di syèk fè yo pèdi gras Bondye. Alò ou menm ou sanble se youn ladan yo. Paske ou pa ka pral di 3 jou fè nwa. Se menm jan an 2012 yo te di ta pral gen 3 jou fè nwa, pandan m t ap mache a pye ap sot Obòy, antre Ansafolè, pandan m ap dòmi kay yon moun, moun nan di m, yo di pral gen fè nwa aswè a, m di non gade bwè p ap gen ankenn fè nwa. Ebyen, 2012 pase, swa a pa gen ankenn 3 jou. fè nwa men menm jan 2021 an la tou pa gen ankenn 3 jou fè nwa kap gen tande pa gen ankenn 3 jou fè nwa sèlman Jezi ap vire Ayiti tèt anba paske nan dè nan 6 dènye mwa yo la Senyè a ap fè tout sa'y fè pou ke li ka mete moun li an alò depi prezidan mouri an se pou la premyè fwa m'fon parèt m'bon Bondye pap to kite'm parèt menm telefòn mwen menm sim mwen l'fè bloke li pa kite'm ma te mache a telefòn. Li fè sim mwen bloke pou moun pat jwenn mwen, se yè a li resi monte sim nan pou mwen e se kounya m fon ti parèt, si nap gade m nou ap wè m pa m pa m pa m pa m pa parèt bèl paske mwen tou swe se pase m tap pase li vle pran mwen pa gen pwoblèm se pou premye fwa map fon ti voye m fon ti ap pale men mwen di toutalè Anpil moun ap tann ki moun ki pral kan fanm nan ke Bondye pral mete a, mwen pral gen pou m al monte sou medya pou m al deklare kiyès fanm ki pral gen pou kanpe nan peyi nan tèt peyi an pou Ayiti libere ak Jezi an e fi a ki di pral gen 3 jou fè nwa a anpil moun kwè nan sa w di a anpil moun kwè nan sa w di an mwen mwen di non pap gen 3 jou fè nwa mwen se reprezantant de Jezi Kris gras Bondye fè m mwen se reprezantant de Jezi Kris. Pa gen anyen mèt la kache pitit li. Pa gen anyen l kache pitit li. E tout sa l ap fè, se sa k ekri nan Bib lan. Y ap fè nan lè pou yo fèt, y ap fèt nan tan pou yo fèt. Alò, fè nwa gen pou pou pou blayi sou Ayiti, se jis apre yon bon bon bon bon nan nonb dane, lòske Ayiti poze, poze, poze, poze, tout moun vin konnen Jezi ap sèvi Bondye, tout moun ki pou sèvi Bondye, epi Bondye fè triyaj li a. Se lè sa a, dènye jou, lafen an va vini. Sa vle di rete yon sèl pwofesi nan Matye 24 la ki pou akonpli, se pwofesi fòk bòn nouvèl Wayom kote Bondye, fòk bòn nouvèl peyi kote Bondye wa a anonse dan lemond antye pou sèvi temwanaj a toute lè nasyon. Se sèl pwofesi sa a k nou, pwofesi pou anonse Wayom nan. Ebyen gouvènman sa a k pral vini an, se pou anonse Wayom Bondye an ki gen pou vini, se sèl li k rete. Pandan gouvènman sa a ap kanpe, Tout dyab pral fini nèt nan peyi dayiti paske moun Bondye pral rele an se li Bondye pral itilize pou retire tout dyab nan peyi dayiti avan menm ke Bondye fè la destriksyon de lil dayiti alò map di nou sa swiv pou nou wè pap gen 3 jou fèmen ok mèsi e mèsi mon ami Samuel E ke Bondye va fè w gras e m swete ke plizyè moun kapab wè e sa ke mwen tap di an e m pa pale twòp twòp paske mwen menm toutalè map e on jou konsa pa twò lontan map gen pou mwen pa monte sou medya Bondye pral fè sa. Ebyen merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an